Yon lòt fwa ankò nou vini pou n fikse pozisyon nou sou 1. Manifestasyon k ap òganize madi k ap 29 mas la, din pa, denonse yon lòt bò, Kidnaping, oubyen m ta di, sekestrasyon Lèzetazini Damerik fè sou ti moso lame Dayiti ke nou gen an. E nou rive nan yon faz pou nou di pa gen pèsòn moun. Pèsòn ki kapab al nan syèl si l pa mouri. Tout moun bezwen al nan syèl, men tout moun pè mouri. Alòske pa gen pèsòn moun ki ka al nan syèl san w pa mouri. Tout moun bezwen devlopman, tout moun bezwen yon lòt Ayiti, men nou tout pè mouri. Nou tout pè di egzakteman sa k ap pase anndan peyi a. Ebyen, se poutèt sa maten an, mwen menm antan ke militan k ap goumen, m deside fikse pozisyon m. M pa vle fè menm jan avèk de militan podyab ki gen anpil difikilte, malgre yo konnen lougawou k manje pitit yo, ou di mwen lougawou k manje papa yo, epi yo vin pou tèt yo grangou, yo vin mete avèk lougawou a pou y ap manje vyann papa yo ansanm avèk. Non, mwen menm mwen di, m mèt m ap travèse dezè a, menm lè gen swaf, menm lè gen pousyè, gen solèy, nou p ap vin manje vyann papa nou avèk lougawou oubyen ansasen ki te asasinen papa nou. Sa vle di li klè pozisyon pa nou, li klè, s on desizyon san zapèl. N ap goumen, n ap batay jiskaske. Ariel Henry Akò 11 septanm Akò Montana Akò Penn Tou le 3 akò sa yo Majorite moun ki regroupe an de dan akò sa yo Patisipe De fason ou di not Dan l asasina de Jovenel Moise Fò nou klè, klas politik la, majorite nan yo te okouran e yo te bay aval yo pou asasinen Jovenel Moïse. Jodi a pèp ayisyen ap rele. Mwen menm, se vre sa k ap pase nan peyi a li fè m mal. Pèp ayisyen te kite. vwayou ki bay tèt yo chapo politik, delenkan ki bay tèt yo kouvèti politik, kriminèl yè ki vin tounen lidè politik jodi a. Dayè, yon ansanm de medya se yo ki gen dwa lapawòl ladan yo. Yo te kriminèl yè, yo lidè jodi a paske se yo ki gen radyo. Jodi a se kòm si Ayiti gen yon mo espri sou li pou l valorize sèlman fatra. Pa gen oken moun ki gen kredibilite, ki gen moralite, ki parèt nan bagay la yo pa kouri dèyè l. Epi depi vakabon, vwayou, delenkan ki gen opòtinite politik, depi li menm li bat bravo se li ki selèb. Nou gon peyi kote n ap rann selèb vwayou, delenkan, vakabon, politik. E se sa k mennen nou la. Maten an, m tande nan plizyè radyo, m tande nan plizyè medya, gen de gwo manifestasyon kont kidnaping. E sepandan, gen anpil moun ki konnen nèg k ap fè kidnaping yo. Men yo pè, yo pè di, men responsablite chak moun. Lajan kidnaping nan voye madanm senatè a lan Repiblik Dominikèn al pran tap. Madan Nènèl ap pran tap! Yo pa ka pran tap pòtoprens e yal pran tap lakay vwazen. Men se lajan kidnaping yo ye. Konbyen moun ki konnen wòl relasyon Nenel Cassy avèk mesye Gran Ravin yo nan batay politik? Nou kache pèsonn pa vle di anyen de sa. Epi nou tout vle lapè, nou tout vle trankilite. Menm nèg ki kòmante, ki fòmante, lè w pran André Michel, lè lap soti, li te rete Fontamara. Li anndan vilaj lap fè reyinyon lè yap soti tout nèg sa yo ti lapli izo vote moun li di nou menm ki vle rete m pa fè presyon sou nou pou nal nan manifestasyon men si n wè nap byen viv pa ale si nap mal viv ale izo sa kenbe 5 swa li koupe kou yo li rache moso pa moso yo te di se jovenel pou jovenel pa la nan yon semèn yap bay. Jodi a yo ogmante kidnaping lan. Ou gen Tolbè Aleksi. Konbyen nan nou k konnen Tolbè Aleksi se manm baz 4 sa Bawozo nan Kwadèboukè. Jodi a li chèf kabinè Kwadèboukè nan ministè jenès spò. Li manm kabinè Ariel Henry. Epi pèsòn, epi nou di n ap denonse. M ap di n yon bagay. Si nou pa gen kouraj pou n al fèmen vàn nan, piga n pran vòz ap pase twal atè souye dlo. Ebyen manifestan konferans maten an m fèl pou m di nou 1 tout moun ou wè ki mobilize ki pran pòz ap denonse m tande Majorie Michel m tande lòt dayè yo menm yo gen radyo yo gen kote yo gen se kòm si yo menm se yo gen notoryete la pawòl ebyen sa nou konstate Yo te bezwen Ariel Henry pou te ki te e pa rapò a laj li yo di Ariel Henry etan done se yon kòman yo rele sa nèg ki fè se yon kòman de espesyalite nan medsin nan sa li ye? Chirijyen? Neyo chirijyen yo di e sektè politik la SDP SDP mete ansanm avèk nèg ki regwoupe jodi an nan Montana a kò Montana yo Yo vin nan yon strateji, piske nou fin itilize neyochirijyen an pou te fè operasyon Jovenel Moïse, operasyon an fini, mentnan yo vle yo rekonpanse medsen an, epi yo di yo menm kounye a ba yo pran chaj. Ebyen pou yo mete, okipe lopinyon, se ogmante kidnapin nan. Yo ogmante l, yo ogmante l, yo mete volim, yo mete volim, yo mete volim, kounye a pou tout moun wè Ariel Henry bravo, fòk Ariel Henry ale pou Montana pran plas. Men kiyès moun yo pike anndan Montana yo bezwen ba nou an? Yo bezwen ba nou Frid Jean nan anndan akò Montana ki dilapide trezò piblik pandan l te gouvènè, ki fè Jean Bertrand Aristide soti a 800 milyon dola nan trezò piblik. Aristide dilapide kès leta. Jean Bertrand Aristide soti a 800 milyon dola. Alòske lè Aristide t ap prete sèman pou prezidan de la Repiblik, se. Se yon moun ki prete Aristide kòb pou l achte soulye pou l al pote sèn. Kostim Aristide se yon moun ki te prete l kòb, ki ba l kòb k al achte kostim nan pou li. Aristide pa fin fon manda, men rapò Paul Denis, daprè Paul Denis, paske m gen dokiman lapui m, Paul Denis di Jean Bertrand Aristide kite leta, li met nan pòch li 800 milyon. Fritz Jean li menm, li voye sou kont A akòz bèt avoka Aristide 29 a 30 milyon dola ameriken. Kounye a fò w mande Fridjan konbyen l pran. Jodi a ki moun ki sovè? Ki moun yo yo estime k kapab vin sove Ayiti? Menm Fridjan sa a. An 2000, an mil, an, an, an 2000 li te, li t ap dilapide trezò piblik. An 2022 li se sovè peyi a. Men nou menm laprès nou gon wòl preponderan pou nou jwe tou nan nèg k ap vin pran pòs pouvwa an Ayiti. Pou n al gade kote yo te ye, kote yo ye jodi a pou n ka konn kote yo prale demen. Se poutèt sa maten an, nou di y ap fè manifestasyon. Se vre, nou menm nou nan manifestasyon an demen. Militan nou, konbatan nou, tout moun ki vle jistis ou vanjans, paske gen de bagay n ap swete nan batay pou Jovenel Moïse la. Se swa yo ba nou jistis, ou byen nou jwenn jistis la pa pa la vanjans. Paske nou pap fè bak. Peyi a pa pou nèg yo sèlman. Jodi a yo nan pouvwa yo nan opozisyon. Yap pouse Ariel, yo menm ankò wi. Se yo k mete Ariel, kounye a yal fè akò pou yo vin nan opozisyon, kounye a lè yo fin pouse Ariel, yo men se menm yo menm nan. Pase isi ma pase chèch ou. Menm prima, menm kabrit tou mazwa. Lè w pran tout nèg yo, yo regwoupe. Twa ka nèg ki asasinen Jovenel entèlektyèlman yo, se anndan Montana yo, akò Montana yo. Bon, kòman ka gen akò lè pa t gen dezakò? Sa se youn. Dezyèmman, nan kesyon kidnapin nan, Lame Dayiti, ann al gade dosye Lame Dayiti a. E m ta renmen medya, laprès sitou, men, près ki ta renmen wè efektivman ke nou soti kote nou ye la a. Eske nou te konnen Prezidan Jovenel Moïse, avan Kolonbyen te vin patisipe nan asasina l, te fè kòmann 2000 galil ak minisyon pou bay lame pou rezoud pwoblèm Matisan? Ki moun ki fè Kolonbyen remèt lajan? Se Kolonbyen wi. Yo fè kòmann nan Kolonbi, Depatman Deta Ameriken fè Kolonbi remèt Jovenel Moïse chèk la, alòske yo menm yap bay bandi zam. Lè Jovenel Moïse wè sa, li di ebyen puiske Taiwan se zanmi Etazini, bann fè kòmann nan kay Taiwan. Eta Majò Lame a pa janm vle pale, fò n al kesyone Eta Majò Lame a. Paske Eta Majò Lame a nou pa ka peye ap peye yon lame Epi pou se jeneral la sèlman l ap mennen lakay li, kat galin nan do l ap mennen lakay li chak jou. Epi n ap peye twoup lame. Alòske gen 300 militè, lè zansyen militè ke yo rekrite ki nan nouvo lame a, 50 militè sèlman, san cha de gè, ka rezoud pwoblèm Matisan nan yon jounen. Paske yo antrene, gen nèg yo k al pran fòmasyon an Izrayèl, Anh anh sa yo rele guerilla iben paske sak nan ti sal pa lot bagay se sa yo rele guerilla iben depi ou konn atè ou konn koridò ou konn kote pou antre kote pou abrite kote pou ou pa pè labou pwoblèm matisan an afè izo tou pwisan matisan la pran tout zòn lap kidnape moun epi li tou pwisan an la 50 militè dè fòs zame dayiti ap rezoud sa dan zin semèn ou bezwen yon batayon 120 nèg yon batayon 120 nèg pou rezoud pwoblèm kwadèboukè a nan 2 semèn. An menn okazyon, mesye militè yo deside pou yo akonpanye lapolis pou rezoud pwoblèm sa, anbasadè ameriken di jamè. Yo konvoke minis Enol, ki nan kid, kòman, doktè Enol Joseph, ki nan, kòm minis defans, pou fè presyon sou li pou anpeche ke lame a met sekirite nan peyi a. Alòske la konstitisyon 1987, amande. Li di klèman nan atik 262 si je me rappelle, li di klèman, kan lapolis depase pa lè zevènman, se pou lame a pran chaj otomatikman. Batay ki gen la l pa batay lapolis. Kòman n konprann nèg yo koupe se pou polisye swa chèf gang nan yo kote li al vin, yo kontre se li vin gen konfyans. Yo touye Komisè Kwadèboukè, sa pase kòm yn lèt alapòs. Yo koupe tèt Komisè Tomazo, sa pase kòm yn lèt alapòs. Se kòm si polisye yo, pèsonn pa konprann rezon ki fè polisye a vin demoralize. M ap di nou pou m fini, m ap di nou sa k demoralize polisye a. 1, Lè ou gen Minis Enteryè w, yon ansanm dòganizasyon di l nan kidnaping. Li pa atake òganizasyon sa yo di l nan kidnaping nan. Epi gouvènman li ye a pa kesyonel pa metel an presyon enbyen polis yo fou menm nèg ki devan an son chèf son kidnapè paske pa gen okenn depi gen akizasyon gen klamè piblik se lajistis ki pou blanchi moun nan ke tel rete nan ministè enteryè lap dirije kòmsi fanmil nèt alabòz lò genyen mesye Ariel Henry tout endis pètinan k montre l enplikasyon nan asasina Jovenel Moïse. Plis li menm li bay dè endis, li moutre klèman enplikasyon n epi li la kòm premye minis. Lè w genyen minis de la jistis ki se gadyen zòd la repiblik, ebyen yo enplike di l te li te jije pou dwòg pou ak epi li la kòm minis. Ou konn sa k vin rive polis lan? Polis la di ebyen si nou si nou Si m pi cho devan bann se mwen k ap wè l. Laprèv, chak fwa yo touye yon polisye l pase kòm minè nan laprès. Ebyen maten an nou menm nou di mobilizasyon an nan tout peyi a, nan gran nò, nan gran sid s on konba ou wè yo pa yo pa bay kè a demach nou an. Men nou menm nou gen petisyon nou, nou gen anpil mobilizasyon k ap fèt. pou peyi a gen nan tèt li, nou vle, nou pwopoze, nou ta renmen ansanm de sektè vito vi nasyonal la konnen polis ki la a, gouvènman k la pa kap pot solisyon la a. Fòk nou gen yon jent militè, fòk son jent militè, lè zansyen, nèg ki konn peyi a, tan mistik, tan sosyolojik, tan politik. ki pou pranch tèt peyi a pou n restore otorite t leta pou n netwaye peyi a paske jodi a ou bezwen yon gouvènman ki fò yon gouvènman ki fò ki konnen l pa gen redevans anvè bandi ki konnen li menm li pa pral nan eleksyon l pa bezwen moun sèlman l gon misyon pou netwaye peyi a pou restore lapè pou lavi sosyal pou lavi ekonomik ka pran epi pou kesyon sosyal yo nou jwenn moun kòmanse poze pwoblèm sosyal la sa vle di tout konba manifestasyon k ap fèt la yo. Se menm moun ki tap kidnape moun yo, se menm moun kap fè presyon pou retire Ariel pou yo mete tèt pa yo, men ki pa gen anyen pou wè a veritab batay pou chanje kondisyon lavi popilasyon an. Nou denonse e nou mande ankò pou anbasad ameriken ba nou chans nou pa gen mwayen pou nou peye ransyon pou nou rekipere lame a, men libere lame a pou nou. Nou mande anbasad ameriken, Kenneth Merten m konnen w pale kreyòl byen, m konnen w konprann sa m ap di a, ban nou chans, libere lame Dayiti ba nou pou yon fason pou n jwenn pou n kapab met lòd nan peyi a. Epi nou mande politisyen ki gen pratik, ki gen mayon kidnapin nan, pa fè de jwèt sa a. Yon tiyo pa koule de dlo. Ou pap ka konbat kidnapin pandan w ap fè kidnapin. Nou mande bay chans a de moun ki pa enplike nan sa k ap fèt yo pou pèmèt nou pran peyi a an men. pou restore otorite de leta pou lapè ak stabilite kapab tounen nan peyi a.